M ap reponn a envitasyon jij la menm si l envite m mil fwa. Sèl sa n swete, nou swete ke gen yon ankèt serye k ap fèt. Paske si gen yon ankèt serye k ap fèt, fòk yo envite moun ki gen plent kont yo, men moun tou ki endekse nan dènye revelasyon ke New York Times fè a. Sa m kapab di nou, se ke jodi a, mwen detèmine, menm si m pa nan gouvèneman ankò, apre m fin fè arete Samir Handal, yo fè tout sa yo kapab pou yo ekate m, m pa regrèt. Paske m ap kontinye batay la. Le 19, mwen resevwa de la Turki yon nòt ki mande pou nou voye yon ansanm de dokiman ale pou yo ka voye Samir Handal pou nou. Le. Nan mwens ke 72 è, mwen ekri minis jistis dalò la pou m di l pran tout dispozisyon nesesè pou yo kapab voye dokiman sa yo ale. Jiska jodi a, pa gen okenn volonte politik pou yo arete moun ki koupab yo. Pa gen okenn efò ki fèt. Pa gen oken efò ki fèt pou yo mande transfè palasyòs palasyòs janm te fè l la. Pa gen oken efò de la pa di gouvèneman dirije pa le premye minis Ariel Henry pou Samy Andal antre an Ayiti vin fè fas a la jistis. Sa yo se sa m rele volonte politik. Pa gen volonte politik pou ankèt la. Jij la trè pwobableman gen dwa gen volonte, men mwen konnen ke l ap fè fas avèk yon lòt reyalite. Se poutèt sa m envite popilasyon an akonpanye jij denstriksyon an. Mwen envite popilasyon an akonpanye tout moun k ap mande jistis pou Jovenel Moïse. Se pa yon bagay ki fasil, mwen menm si m te pè, m te ka petèt kite peyi a. Men se paske m pa pè, sa k fè m la a. E pa gen moun k ap fè m pè. Paske sa k enpòtan pou mwen, se jistis pou Prezidan Jovenel Moïse.